Bonjou bonswa tout moun kite mennen n dirèkteman nan zòn gran ravin kote enfòmasyon yo ta konfime plizyè bandi deja tonbe kote lapolis pase wouze yo ak bal e menm rimè sa kon chèf gang ti lapli ta nan gwo pwoblèm kote anpil sòlda tonbe e pou kwè li la, yon doktè ki sou plas ap pote swen ka mesye yo nesesite. E yo ta fè konnen tou gen anpil nèg ki gentan kraze kite rak, sa ki pran bal, sa ki nan eta grav e lapolis ap kontinye mete presyon wè nan ki mwayen yo ka etèn baz sa. Eske Ti Lapli mouri? Eske efektivman li pran bal? Wi, bagay yo anpil, menm kite n tande plis eksplikasyon konsènan sa k ap pase pou Kwèlyè la nan zòn Gran Ravin e gwo kè sote kote chèf gang lan ap senyen yon doktè ki pou Kwèlyè la k ap ba l swen ka l nesesite. Ann kite ou tande Guerrier Henri boukante lapawòl k ap pote plis presizyon ak esplikasyon konsènan sa k pase chèf gang Gran Ravin nan. Ti lapli ki ta nan gwo pwoblèm. Chef gang gran ravin yo eske l mouri. E janm di n lan sim dil sim bay enfòmasyon se ke e l oblije levanjil e men on parle de on certain de Rodrigue de ti kana de baron de Robenson epi gen youn ki rele Erestin tout moun sa yo se de moun ki ta mouri e ki pran bal tou imaj yo e kòmanse ap tonbe la pati konn gou men youn nan enfòmasyon ke mwen verifye sa moun nan di mwen an e m pran sanm pou sa l di lan sèke M 30 ekstrèmeman grav si si l konfime se fo e la petèt fon videyo kòm li abitye fè e la la fon videyo men. Enfòmatè m nan nan enfòmasyon sa a e avèk bokou de presizyon ke l bay e kite mwen pa pote boure e pito m pa kouri sou de enfòmasyon men e nouvèl ki ta fè kwè e ti lapli tonbe an se fo. Men, m ka ajoute pou ou, e li non kote la a, e ke twòp moun pa ka pwoche, sitou avèk telefòn. Tou enfòmasyon yo ap vini ti gout, ti gout. E, e, men, e M. 30 lan m ka konfime l paske l t ap bay anpil san. Se vre, dok. Men, men, m pral eksplike. Sa, sa yon dok pou lajan. Ou wè lajan Mwen menm ke la polis mete enfòmatè pou jwenn medsen sa men mesye l pa posib pou yon medsen bon se vre ke ou te fè sèman. Ok ou te fè sèman se vre men bagay la gon jan mesye bagay la gon jan poul fèt èske ou konprann bagay la gon jan poul fèt nou paka deside m pa konnen mwen menm se vre nèg la pral di w monchè. E m te fè sèman. Sèman d'Ippocrate. Men se vre ou te gen dwa fè sèman d'Ippocrate. E kwa ankò? Men nan sa n ye la jodi an la a, kouman ou santi ou lè gen de nèg k ap leve de medsen parèy ou? Hein Antouka bagay la gon jan ok e bagay la gon jan e ki pa kòrèk. Kontrèman avèk 2 lòt moun mwen pa e m pa bay enfòmasyon menm jan a tout moun paske fò m asire m ke sa m di an li vrè fò m konfime yo fò m konfime men sa m ka konfime pou ou e jodi an se ke genyen e genyen. E mesye gran ravin yo ki nou sonje listwa se kisa l ye nou raple n te genyen mesye tibwa yo ki te friz 2 polisye ki te nan zòn ki te nan zòn. E Matisan 23, la n ap pale nan zòn Leklè e gen plizyè kesyon k ap poze, ki sa k eksplike ke mesye yo te nan zòn sa a? E epi, bon mwen menm m pa t janm imajine te gen de polisye ki te nan zòn sa a, mwen m pa t janm ka imajine sa, gen polisye ki te nan zòn Leklè la, paske pou al Leklè fò w pase Matisan e 23. Se te de ak sèkt ekstrèmeman difisil, men m te etone ke genyen de polisye ki te la. Enben, mesye yo te friz polisye yo e yo te pran cha blen, yo te pran blende a, mezanmi, fò n korije sa, se pa cha blende, se blende, en, veyikil blende a, yo te pran ni, epi yo te pran plizyè zam Depi moman sa a, nèg Ti Bwa t ap ranfòse tèt yo pou yo kapab fè on aso sou mesye Gran Ravin yo dans un premye tan, paske yo gen de gwoup k anfas yo, yo gen Gran Ravin, yo genyen vilaj k anfas yo. Lè n di vilaj, n ap pale de soti depi Vilaj de Dye rive jis nan Matisan 4. Se tout lign sa nèt ke mesye Manno avèk Izo, nèg sa yo, yo pran tout zòn sa e yo divize l an 2 gwoup, gen yon gwoup k ap dirije pa Izo, gen yon lòt gwoup k ap dirije pa Manno, san konte nan Gran Ravin genyen 4 gwoup li menm e se vre ke Bougòy pa fin twò anfòm puiske enfòmasyon yo fè eta de kestyon dyabetik, sik la ap bay misye anpil pwoblèm men sa pa anpeche ke ti frè l ke li. E mesye sa yo, yo chak genyen 2 rejiman ansanm avèk yo, san konte 2 gwo sòlda ke nèg yo toujou idantifye ke yo genyen. Ou sonje pa egzanp Patat ki te yon gwo sòlda, ou sonje tou M-30. M-30 se jenòm sa a ki toujou avèk gwo zam nan, k plen tatous sou li. Sa nou kapab kanmenm genyen enfòmatè nou ki twouve l prezantman Dan Gran Ravin kap eseye ban nou de twa eleman ti defòmasyon e gen plizyè blese e sa ka genyen ann di ant 50 a ann di inè anviwon depi ke genyen yon medsen ki deplase menm ki moute Gran Ravin vin bay swen e jounalis metye sa li fè n defo tou dèfwa paske sa ka rive ou genyen yon enfòmatè ki di w pwoteje l nan tèl enfòmasyon. E, bon, lapolis pa pral mande m sa, piske lapolis pa peye pou jwenn enfòmasyon li menm. Men, e, on a le non de se medsen. Men enfòmatè a di pwoteje l, e, poko bay non medsen an. Men medsen an twouve l nan moman n ap pale la a, nan Gran Ravin avèk tout kit li, yo voye chache misye, e misye debake pou l ap pran swen plizyè. blese ki genyen. E pou 2 moun ki nan zòn Savann Pistach konfime pou mwen eske efektivman yo deloje mesye Gran Ravin yo nan sou komisarya Savann Pistach la, lokal ki te pou Ti Je dans un certain temps, apre lanmò l, moun nan zòn nan melanje avèk lapolis. te pran kay Ti Ja pentirel men yo dim ke yo te deloje nèg gran ravin yo se ta de nèg ti bwa ki okipe komisarya a verifye sa pou mwen moun savann pistach ban nou de kayèt zòn sa yo ban nou de twa ti enfòmasyon sou sa paske nou pa rive konfime on nous a donne une liste yo ban nou lis de moun ki mouri e ki blese men m de tanperaman m pa fonksyone konsa sa vle di ke m pa di m pa. Li difisil, li trè difisil paske si m di yon bagay e depi se mwen k di l Guerrier Henri n ap pran l pou levanjil, nou blije kwè ladan l. Men prezantman e jan m di nou la e lenfòmasyon ki sa l ye se ke e mesye yo fè yon gwo aso paske yo genyen blende nan men yo, yo genyen anpil zam ke yo te sezi nan men e polisye udmo yo. e mesye yo frape gran ravin fò aswè a kounye a banm poze non kestyon e mwen menm mpa konnen e sak pase eske. Ti bwa oubyen nèg ti bwa yo, Krisla, Dwòl, tout ekip ti bwa sa, èske yo gen plis strateji ke lapolis? Oubyen èske lapolis la se volonte l pa genyen? Oubyen kòm se gang a gang. Eske lapolis di li menm li pa ka konvèti tèt li an gang, li pa ka al goumen a gang? Ki sa k esplike mesye sa yo itilize de strateji epi yo anvayi nèg yo? Mwen di w, ban m raple w, nèg yo kounye a yo nan Matisan 17. Sa vle di yo pran 25, yo pran 23, yo pran 21, yo pran 19, yo pran 17. Yo rive nan disèt. Yo rive nan lekòl frè Rock. Ou wè, ou wè jan yo pwogrese? Bon, ki sa k esplike lapolis nan li menm bò kote pa l pa ka fè yon bagay nan zòn Matisan an? E m ap redi l, à qui veut l'entendre? Paske, sa rive plizyè fwa nèg di ke mwen se zanmi Krisla. M gen buznis avèk Kris la e tout tan Kris la avè m. Mwen m gon grenn bagay ke mwen konnen e sa c'est une information e tout moun kafou konnen l. Fontamara se yon bout teren l ye pou 2 nèg ki ta toujou swete vin leve moun kafou. Tout moun kafou konn sa. Je repran. Tout moun kafou, y konpri mwen menm kòm nèg kafou, konnen Fontamara se bout teren ni baz 5 segond, Ni baz gran ravin paske si pat genyen yon gwoup nèg ame si pat gen yon gwoup gang fontamara ki pou te ka stope nèg sa yo menm jan ou wè yo moute jouk petyonvil yal leve moun dayè yo te kòmanse leve moun kafou si yon nonm pa konprann sa. M pa konnen paske mwen map viv ayiti map viv kafou map viv kafou map viv petyon vil map viv delma je vis la realite. Depòtasyon ayisyen pa bann ak pa pakèt otorite dominikèn yo ap fè nan dènye jou sila yo, san konte lòt gwo mezi nan zafè imigrasyon gouvènman dominiken an pran, genyen gwo konsekans nan mitan popilasyon ayisyèn nan ki deja ap travèse yon moman difisil nan listwa l. Daprè temwanyaj kèk sitwayen ayisyen Lavwadlamerik te rankontre jodi mèkredi 16 novanm 2022 a, ki pa te vle vwa yo ak imaj yo anrejistre nan laprès e k ap mennen aktivite yo sou fwontyè ayisyano-dominikèn nan nan zòn Wanament Dahabon, se chak jou otorite dominikèn yo depòte ayisyen. Depòtasyon sa yo fèt anpil fwa byen ta nan aswè ak anpil move trètman. N ap siyale, nou pa te tèlman remake prezans otorite ayisyèn yo oswa yon strikti leta ki sou plas pou akeyi imigran ayisyen yo. Sinon, Òganizasyon Entènasyonal pou Migrasyon, oem, ki bay yo manje, akeyi yo, e bay yo frè transpò lè sa nesesè. Jwenn chif ofisyèl sou kantite Ayisyen yo depòte nan dènye jou sila yo ki soti an Repiblik Dominikèn parèt difisil e menm prèske enposib bò kote otorite ayisyèn yo ki pa vrèman genyen yon kontwòl sou sa. Sepandan, seri depòtasyon sila yo ap rapousib, kote jous kounye a,